E lèm souvan tande yo di nèg sa yo pa inosan nan sa kap pase nan peyi a la a sitou Josué Pierre Louis avèk Vitelhomme se kòkòt ak figaro enben jodia la a Josué Pierre Louis manke mouri misye manke mouri paske bandi ouvè kout zam sou kòtèj Josué Pierre Louis mèdames et mèsye nan moman nap pale la a Ebyen se vèvenn Josué pyè luli menm ap bwè paske misye fè sezisman misye sezi li pat atann yon bagay konsa ta ka rive lèw konnen ou pa inosan nan ame ti jèn yo nan bay vitelòm lajan pou l achte plis zam pou touye moun ebyen jodia men rezilta a men kisa bandi ebyen manke fè Josué pyè lwi yo ta p ouvè tèt misye anba kout bal men se byen domaj ebyen misye gentan chape pou li misye jete li Sekirite l yo ebyen e pwoteje Josué Pierre Louis e se youn nan rezon ki fè misye jodia la a anba kout zam nèg ame yo ou pral fè w tande kòman sa te ye nou pral fè w tande ebyen rezon ki ta pouse ebyen bandi la a anvayi Josué Pierre Louis anba kout bal èske se kèk dil ki mal fèt èske tou E se vitelom ki ta voye nèg al manje jezi pyè wi ou byen se misye ki ta enben nan konfyolo ak nèg yo enben bagay la mal jere e sa w tande a la a jezi pyè lwi manke viktim medam se mesye nou pral fè w tande plis detay nou pral fè w konnen rezon ki koz enben bandi yo la a ta pèse jezi pyè lwi ki se sekretè jeneral palè nasyonal. Humm antouka gen koze nan peyi sa medam se mesye bandi yo ap frape la a jodi a vitelom fini avek vivi michel anpil anpil kay boule anpil moun kite lakay yo gen divès lot ki blese kidonk se vitelom kap frape nan tòsèl se vitelom kap frape nan fòjak se vitelom kap frape nan kenskòf e lè nou konnen anwa genyen ansyen depite Alfredo Antoine e genyen tou ansyen depite Jerry Tardieu ki pa janm di on mo sou sa kap pase nan Petyonvil anba men Vitelòm. Bòn ekout tout moun ou sou tvlakayhaiti.com nap rejwenn ou pou yon pwochèn videyo. Ayiti, notamman nan Pòtoprens, kote ke 24 è dtan aprè, eben sitiyasyon te soti vrèman konplike aprè konplikasyon ki te genyen pa rapò a sekirite Ariel Henry ki te menase. e dan sètèn zòn tankou e mit tankou o nivo dla zòn e vivi mityèl o nivo komin keskòf o nivo e komin dèlma kote ke sityasyon te konplike e ben nan moman nap pale la yon nouvèl joune de de tansyon de panik o sen de la kapital kote ke mèdam mesye e ben kòtèj. Sekretè jeneral Palè Nasyonal la li menm li te sanse pri daso bò kote plizyè anpil kout bal ki tap chante dans les airs du Palais National kote ke ebyen kidnapping tap fèt pandan menm moman ebyen kòtèj José Pierre-Louis li menm li tap li tap antre nan palè ebyen anpil kout bal te chante mesye Izo yo ki te okipe e zòn anviwonant palè nasyonal la enben kote ke sekirite yo reyaji anpil tire bò kote bandi yo anpil tire bò kote jisteman sekirite e sekretè jeneral palè nasyonal la anpale de José Pierre Louis sitiyasyon te vrèman vrèman vrèman alarmant jodi an ankò dans les heures du palais national poukwa pa dimi mesye izo ki yo menm de pe si se pat vijilans enben sekirite e José Pierre Louis yo enben ka fèl te ka koule ak ma E nou wè Jimmy swivi swivi yon tou se te e yon kote se te e Ariel Henry epi yon lòt kote e anviwon 24 èd tan aprè se tou pa José Pierre Louis sa vle di ensekirite a ki kòmanse sant ensekirite a kòmanse rive nan nen otorite yo ki yo menm ta avèk aprè plizyè ane yo kwaze bra yo yo pa e reyaji enben Jimmy sitiyasyon li vrèman konplike enben nan moman n ap pale la a. konprann byen sa kap desine la men se su e sèten ebyen la bagay yo ap mal pase pou mesye sa yo e une fois de plus nou menm nap di lame dayiti nap di la polis mesye gen seri de dosye dosye gang ak gang evite antre ladan yo dosye bandi ak bandi evite ladan yo men donk e lè nou pale jisteman de sekretè palè nasyonal lan e kiyès ki mete sekretè sa e e laynol e nap swiv la kiyès misye ye. Bon, an palan de Josue Pierre Louis Dimy, nou konnen Josue Pierre Louis, non sèlman se youn nan moun Vitelòm te site non l, te an konivans avèk Vitelòm pou te voye pou te konbat Prezidan Jovenel Moïse, pou te asasinen Prezidan Jovenel Moïse, men egalman Josue Pierre Louis, medam, mesye, se zèl 4 lansyen Prezidan Michel Joseph Martelly ki li menm aktyèlman la k ap jwe wòl sekretè jeneral ki nan sekretarya jeneral palè nasyonal la, ki li menm se yon pyon. Misye Joseph Martelly e jounen jodi a nou ap raple w e Vitelhomme ki te voye yon reprezantan l al negosye a José Pierre Louis n ap raple w se n ap pale ansyen prezidan bawo Mibalè a ki li menm n ap raple Vitelhomme te revandike sa kote ke yo te kidnape reprezantan ni negosyatè li ki t al negosye a José Pierre Louis e ben n ap pale w de José Pierre Louis ki li menm jodi a la e ben li te sib bandi yo e n ap raple José Pierre Louis ki t ap rantre Nan palè nasyonal, ebyen kote aso bandi yo, katouch t ap tire pasi pala, e pandan menm moman misye t ap aprete l pou l antre nan biwo l, ebyen kout bal t ap fè mikalaw parapò avèk ebyen bandi k t ap, ki te okipe zòn anviwonant palè a, kote ke kidnapin t ap tante fèt, men nan menm moman an tou Dimi, ebyen pami diri, ti wòch boutèy grès, gen yon tantativ kidnapin ki t ap fèt, ki menm ki rive dejwe pa La police nan menm e aso bandi yo toujou dans les aides du palais national epi nou nou wè e José Pierre Louis José Pierre Louis ankò yn fwa medam mesye aprè Ariel Henry ki te nan si ki te sib bandi yo nap raplew Ariel Henry ya 24 heures de de tan de sela ki li menm te an difikilte rezidans ofisyèl li te an difikilte o nivo Vivi Mitchelle O nivo Dèlma 60, men egalman nou wè apre yon ti tan, eben, José Pierre Louis li menm ki te sanse vle touche men sòl pla la, ki te manke touche men sòl pa l la, eben, si se pa t vijilans sekirite li yo ki t ap fè bòn gad, eben, ki te tire an tout direksyon, anpil panik te genyen, di men pou ta kapab evakye José Pierre Louis pa rapò avèk aso bandi yo e sekirite l ki te ki te vrèman vrèman menase, di men, e pa rapò avèk, eben, jounen jodi a la kote ke bagay yo te konplike. O nivo, an n di, de kèlke mèt de palè nasyonal, bandi yo, ankò yn fwa, te deplwaye, kidnapin t ap fèt, e nou wè pandan jou sa yo di mi, kidnapin nan, li fèt souvan nan bab palè nasyonal, pa rapò avèk prezans bandi ame yo di mi. Antouka, medam, mesye, la nou menm n ap swiv, n ap swiv, e paske la se pa lòt bagay, se menm gwoup gang sa yo jan nou di an, mwen gen plizyè moun ki ap ekri ki di ke jisteman, ebyen se chen an ki kòmanse ap mòde mèt li, ebyen, Nou pap di plis, etan done ke nou nou sòm dè zòm responsab, e nou pap nou pap di ke fòk mesye antre nan palè nasyonal, nou pa gen dwa di jan de bagay sa yo, ou konnen avèk tout respè nou gen pou Ariel Henry, ou konn jan nou renmen Ariel Henry medam mesye, nou pap di pou mesye sa yo ta atake Ariel Henry, ou konprann nou pap di sa, men si mesye yo fèl, kòm se gang ak gang, kite yo rezoud pwoblèm gang yo, epi serezman, who care? Nou pa kè. An nou avanse frè pam kite bandi yo kite gang sa yo rezoud pwoblèm gang yo e pase la nou menm e nou menm nou gen lòt bagay serye pou nou regle la paske sosyete a ap avanse la epi m wè gen moun k ap ekri ki di woo palè sa te la toujou bon an kèlke sòt wi frè pam. Men Jimmy fòk nou diw tou, jan ke w sot dil la gen moun ki pale de afwontman gang a gang, pa bliye José Pierre Louis se youn nan moun ki jisteman nou konnen nou konn tout enfòmasyon de José Pierre Louis, non sèlman li fè pati phtk se zèl kat Michel Martelly men sepandan se youn nan moun tou ki te abitye oparavan epòk batay pou batay ki tap mennen pou te abat prezidan Jovenel Moïse li te fè pati Li te fè pati youn nan moun ki te konn al negosye a Vitelòm, men jounen jodi a la ki manke kite po l, ki de pe, il aurait quitté sa peau dans les eaux du palais national si se pa t vijilans ajan sekirite l yo. Men nou pale de evantyèl afwontman gang a gang, gang izo, ajan sekirite José Pierre Louis ki yo menm te reyaji pou te kapab sove lavi l. Men nou kapab di jiska dat n ap swiv, eske nan jou k ap vini yo la, Edimy, Palè Nasyonal la, perimèt ki loje Palè Nasyonal la, li pral deklare kòm yon teritwa pèdi, menm jan Minis Jistis la te di l otrefwa, Matisan se yon teritwa, li fè pati teritwa pèdi, eben èske èr Channmas, èr espas ki loje Palè Nasyonal la, li pral konsidere kòm yon teritwa pèdi, eben se kesyon sa anpil moun ap poze, yon bagay ki vrèman parèt lèd, yon bagay ki vrèman parèt orib parapò a reyalite peyi Dayiti, men sepandan jiska prezan se konsa sitiyasyon an ye parapò avèk reyalite a, atak k ap fèt otou di palè nasyonal, kidnaping k ap fèt, enben ankò yon fwa sekretè jeneral palè a, inik moun ki gen rapò ki gen ki gen ki gen rapò a palè nasyonal, ki gen rapò pou l antre nan palè a, n ap pale de Joseph Pierre Louis ki li menm te an difikilte parapò avèk aso bandi yo. Vwala. Efektivman, bon pou kounya medam mesye nou pa nou pap ajoute plis etan done ke nou pa ka di w eske ta gen blese nan kòtèj lan nou pa konnen nou pa gen plis detay paske nou wè ke se se seri de enfòmasyon lè ou wè yo sòti konsa yo pa vle yo pa vle popilasyon an konnen ou konprann yo pa vle popilasyon an konnen ke jisteman gouvènman sa ki pap regle anyen an ke yo menm pou tèt yo an di yo an difikilte donk jan de bagay sa yo n ap ba ou la medam mesye fòk ou leve bonè fòk ou al chèche Pou w gen enfo sa yo. Ebyen trè byen, epi an nou avanse pandan nap pale la medam mesye, ebyen wi Ayiti une fois de plus, Ayiti ebyen o kè nan deba pou pa di pral nan deba ebyen konsèy nasyon zini, ebyen une fois de plus pa bliye ke nou di w ke jisteman bò kote la Risi e ke nou konnen jisteman la Risi relasyon l gen avèk la Chin, ebyen se la Risi ki pral ki pral jisteman dirije konsèy nasyon zini an, donk une fois de plus Ayiti pral deba ki pral remete Ayiti sou tab la. Donk ki sa k pral soti paske la pa bliye ke jisteman e bon se sou ensekirite an vini. Nou wè tout lòt peyi sa yo ki met enterè ki di ke yo menm yo ta prè pou vin ede Ayiti avèk kesyon ensekirite an, kesyon gang nan. Men la sèt fwa si ebyen jisteman se Larisi k pral dirije konsèy sa. Kòman w konprann sa medam mesye paske pa bliye ke Larisi an li menm li pa vin jwe la. Dosye kesyon jewopolitik lan li trè serye sitou kan il saji de Larisi pou pa di Lachin avèk kesyon Ayiti epi apwòch ke Larisi genyen anvè Ayiti ebyen se si e sèten lè se Lari se lè se Zetazini ki ap dirije Konsèy Nasyonzini se pa menm apwòch la donk m panse ke se a siveye e fòk nou obsève epi lè w pale de Larisi se youn nan moun nan tout e deba k ap fèt ebyen ou wè mesye sa yo toujou egzije Fòk gen yon ankèt entènasyonal ki fèt nan dosye lanmò prezidan Jovenel e yo toujou di fòk gen jistis ki regle, ki bay. Donk, nou menm sa sa entèrese nou epi nou gen pou nou ba w plis detay sou sa ebyen lè lè jisteman rankont la pral fèt. E an nou avanse sou sa Lanul. Bon, di moun nou kapab di e dosye peyi Dayiti a, ensekirite jeneralize a, kriz politik la ankò yn fwa ki pral e sou tab nan kad diskisyon ki ap antame jodi ki ap antame nan tribin Sekirite Nasyon Zini nan peyi Ekwatè, nan kapital la ki se Kito, kote ke reprezantan ameriken an nan Loni e egalman reprezantan peyi Ekwatè a nan Loni ap genyen pou soulve kesyon gè an Ikrèn epi dosye peyi Dayiti a, ebyen ki pral fè deba nan kad Konsèy Sekirite Nasyon Zini, ebyen nou panse ke nan apati edisyon edisyon pwochèn edisyon an nou pral pale de sa e nou pral bay plis detay.